Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Zen an pwès, lè bon Dje vle libere yon pèp, li konn pase pa menm moun kap fè pèp sa soufri. Hum. Ebyen fò n di byen ke depi kèk jou la a, genyen yon zen k ap bouyi antre Ti David alyas Zo avèk mesye 400 mawozo yo. Men gen youn ki sòti pou l mete pye sou kou lòt, Ti David. Ti David pase a laksyon nan yon premye entèvyou li fè avèk Morvan, li vide vant li. Men li te fè yon ti rezèv tou piti pou di ke li gen yon liv li pral ouvè. Li gen bagay li pral di pou kapab demaske les hommes du groupe 400 mawozo. Sa rete la, David santi ke se pa ase. Ebyen, David mete yon voice sikile jounen samdi an, li bay nèg yo kelke zè pou kapab libere Kwadèboukè. E anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di, eske se voice Ti David lan ki lanse yon mizangad bay nèg 400 mawozo yo ki lakòz petèt ke Yonyon kote li a nan prizon l oblije di nèg yo mesye kouri pale obyen lanmò san jou kouri pale obyen se lanmò san jou par jenewozite pou moun k ap fè ale retou kwadèboukè deside pran lapawòl. Sa rete la. Donk, moun ap naje nan sa n ta kapab rele bon entansyon lanmò san jou obyen. presyon ke nèg 400 mawozo yo ta sibi pa bò kote Ti David pou pase a laksyon. Nou rete la nap balanse antro 2 ide sa yo. Men ekoute, jodi a ankò, David pale. Hey! Zo pale! Zo di yon pakèt bagay mezanmi. Zo di banm di w, si lanmò 100 jou pat libere Kwadèboukè li tap antre li vin fizye lanmò 100 jou. Dezyèm bagay! Li salye Selman polisye ki nan dcpj yo. Paske polisye sa yo pa konn vin nan baz 400 mawozo. Polisye sa yo pa konn vin netwaye zam pou 400 mawozo. Antouka si gen polisye ki vin konn netwaye zam pou 400 mawozo, ebyen franchman Zo ap mete bagay la deyò. Zo genlè pral demaske nou mesye. Fòk nou fè trè atansyon. Paske jan zo ap pale la a, li pral ouvè liv la e li pral bay verite. Zo di l pa pè pèsòn. Nenpòt lè l gen dwa vin antre nan peyi Dayiti, li vin fizye nèg 400 mawozo. Tèt chaje! An konsa yon sòlda sòti pou l kraze yon baz mesye? Hee! 400 mawozo wi l ye, Zo. Ou menm ki pral anfas 400 nèg wi. Kote misye ye a? Men l ap pase Lanmò 100 jou lòd jounen jodi a pou di Lanmò 100 jou ekoute, gen entèl ki gen twòp zam nan men l, etire zam yo, si e pa sa m ap vin fè lòbèy avè nou. Tèt chaje. Antouka misye pale anpil, il a parlé pendant 15 minutes! Tande zo, ankò yn fwa mezanmi, ki sòti pou l kraze baz 400 mawozo a. Mwen menm ki di l fè chèlè. Pa gen bawon plèn, si gen bawon plèn, bawon bawon bawon bawon bawon bawon bawon se mwen ki se fè chèlè, se zo ansyen baz ansyen chèf baz 400 mawozo ansyen chèf baz 400 mawozo e li menm ki bawon. Yes! Lamò! Wè si w pat libere pèp la, si w pat lache pèp la, m tap rive sou an granmoun. E mò si ki lon voice, ou lache pèp la epi w pat lache l eh! Eh mwen ti David wi damou. Eh mwen ti David wi, pran chèf la nan men w, m tap maltrete w. M tap rive sou ou mwen, m tap rive sou ou mwen. M tap rive sou ou. Oh oh. M kite Ayiti pou ou la a. M kite Ayiti pou ou. La mò m kite Ayiti pou ou. M tap rive sou an granmoun. M tap fè nou konnen pèp sa pa pou nou. Pèp sa pa pou nou. Li pa pou nou. Fok nou respekte pitit bondye. Anvan w pale la lage paste locharimi. Lage l libere l libere tout moun ki nan mwen yo net. Wap fon gras a tout machin yo net ki nan mwen yo. So se sa, m ap lage kontwòl ni zam ni bal, ni baz, tout bagay nèt ap pran lari. Nou pa respekte figi moun, nou pa enfami. Si nou te enfami e pa sa nou t ap fè mesye. Pa konsa nou t ap jere peyi a. Izo, Ti Lapli, Mikanò, Chien mechan. M konnen baz 400 mawozo pa zanmi w men mwen menm m pat janm pa zanmi w paske mwen menm se yon revolisyonè m ye peyi m ap fè mwen menm. M pat janm pa zanmi w kolòn sa vle di nou pat wè. Sak fè mwen menm mwen m di w kolòn jodi a se paske m konnen w se pitit yon ti machann, m konnen w se pitit yon fanm gwo vant, m konnen w se pitit yon fanm ou konprann yon fanm vanyan. Zanmim avou zòd anpil respè ou wè lit la m pap di w pa batay paske bato t nan mwen avèl ou pou se chen bato t nan mwen avèl ou pou se chen e babekyou ou pa konn moun kap pale a men espesyalman se ansyen ti kouzen yon yon nan baz de baz Kap pale avèw. E se nèg sa a m pa konnen si yon yon konn pale w de mwen ki konn di w nèg sa a sa a m pa filman di l danje si ke m di l danje sa son lòt bagay. Si gen plis ke danje se li menm. M tap met pye m atè a lamò. M tap met bagay nan men w. E wè m tap wè m te voye misyon ba ou m tap boule w a tout kay ou a. Wè si gaspiyay pa pran rezo sosyo tou menm jan w pran rezo sosyo a pou l pale e pou l di lage pèp lan pou l di lage pèp lan mwen menm map rive sou gaspiyay map fè nou konnen pa gen wa isi e mwen ki wa bann frekan paske mwen t konn lapawòl Bondye a e mwen t konnen e ti David mwen mwen menm nou pa respekte figi moun nou pa fè peyi pede fouye moun nan peyi a. Ah mesye e pa sa bib la te di bib la te di renmen prochen kòm twa menm e sal te di lè bon samariten an te pase nan wout la ou konprann sam di w la tout sa t pase yo te kite latè a tout sa t pase yo te kite latè a. Men bon Samariten an te pase, li te pran n mete sou bourik li, li te pran n mete sou chamo li, li te pran n mete sou cheval li, e l te mennen n lopital. Sa n ap fè a la a pa bay yon prèv non pou yon moun pase nan zòn non. Paske si l tonbe, li p ap konnen n ap pran n mennen lopital non, l ap konnen n ap kidnape l, n ap fouye l mesye. N ap jere zòn non. Zòn non renmen non, zòn non rayi non. Pa e sak fè sa paske yon sèl pèp, yon sèl ayisyen. Moyiz te konnen li te an Ejip, li te pran fòmasyon kay farawon an. E sak fè Elabòm te vin pran fòmasyon nan men w ki son farawon. E fò gen fòmasyon dyab la, fò gen fòmasyon Bondye a pou goumen a tou de fòs. Paske siw di ou se yon vrè ayisyen ou sipoze gen defos yo paske tout tan wap viv sou tè a ou eritye dyab Au son de la trompette de Dieu les morts en Christ en ressuscitons les morts en Christ pap resisite dyab mò ki te mouri deja yo les kretyen yo gen pou yo jete kò sa pou yal resevwa yon lòt kò gloriye. Pou ankont di senyè dan lèzè hein Bondye voyem fòme Kay faraon el voyem al fin pran rès fòmasyon an Madian ki se sendomeng m pa pè di yon moun non m sendomeng se Bondye ki voyem la pa gen nèg ki ka fèm yon mèd lamò sispann ou fouye moun tròp. Ou voye t moun yo fouye moun nan mache a trop moun yo benefisye ap fè e 50 dola e 100 dola e 5 dola epa ou t le libere pèp la ti sousou ti frisken ti visye ti volè valè goumen m goumen avèw pou pat fouye machine sendomeng valè goumen m goumen avèw boje bonèt peyi w baebrenn peyi w latrblè peyi w kwadèboukè peyi w. Sa w fè la menn? M remèsye w dèske w tande m. M remèsye w paske m te di si w pa pran chèf, si w pa pran dispozisyon w nan men yon yon, paske m pa la, m ap vin anba, m ap fizye w nan tèt, m ap boule kay ou. Paske w konnen, bra lejè nan men m, bon je nan men m, e sa kè m pa kapab a pye palmis la pou l goumen avè w, m moute nan tèt palmis la pou m goumen avè w. Kidonk a sendomeng. Paran pa ayiti m kite w ayiti m ou te sendomeng. M bata avè w. E m rele pèp la n libere. E si lamò pat dakò pale pou yonyon m tap m tap ouvè liv la. M tap bay konbe zam ki genyen. E sa w pè a? E sa w pè a? E a tout sa k fè m ouvè liv la wi. Map ouvè liv la. Map ba jounalis yo liv la, map ouvè liv la. Map ba dcpj liv la e e e e nèg kwadèboukè yo kounye a avèm e kite visye kite visye kounye a la m panse jodi a nou pral tande vra lamò kap pale nou pral tande vra lamò kap pale nou pral tande vra lamò kap pale. Nou pral tande vra lamò kap pale e nou menm kounya nou pral wè mwen t towo a e mwen t wa a e mwen t chèf la pou n sispann fè tchoul lamò pou n sispann fè tchoul yonyon pou n sispann fè tchoul gaspiyay depi n fè sa map parèt nan komisarya map fizye nou e peyi nap fè polis nasyonal nou e Bondye kwè nan nou. Epi se nou menm ki trayi Bondye bann polis visye. M voye gwo bout felisitasyon bay dcpj ki pa janm antre nan baz la vin ranje zam. M voye gwo bout felisitasyon ou konprann bay dcpj ankò ki pa janm antre nan baz la vin ranje zam. E m bay pinga nenpòt polis ki vin antre nan baz la k vin ranje zam m ap fizye l nan bra legè a. E map pran kò a map rele lapolis vin prann. E lamò pap ka dim pa prann. Si lamò ta dim pa prann map fije lamò menn. Ou frekan gaspiyay wap pran rezo a tou wap pale gaspiyay. Si w pa pran rezo tou pou w pa si w pa voun mesaj bon mwen pou m lage pou ou. Si w pa voun mesaj bon pou m pou m lage pou ou pou pèp la wè. Yo libere anba nou. MA ou wè la mò ou pral kont kòlèg wap dezame kòlèg. Kòlèg gen twòp zam nan menn. E si ou paka dezame kòlèg map vin mwen menm map antre map fè ka kòlèg tounen sann e mwen ki ti David la. Bann frekan kont pèp Bondye a. E mande tout chèf baz nan peyi an jeneral yon gwo kout chapo yon gwo kout bonswa yon gwo kout bonjou e mesye a vouzòd mesye nap fè peyi mesye pa fè sa mesye. Menm si yo fin ba non. Menm si yo fin ba non, pa bat yo. Ba yon silans. Ba yon silans. Nimewo telefòn mwen, se 43 42, 43 42 12 56. Tout chèf baz yo rele m pou m pale avè nou an liy, pou m kominike avè nou. Li lè pou n pa kominike avèk ensanse, Li lè pou n pa kominike avèk avèk san figi, li lè pou n li lè pou n pa kominike avèk yon yon pase misyon sèl negosyasyon n fè e touye moun, touye moun, touye moun. Se pou tèt sa m te kite peyi a m al Sendomeng pou m revanj a misye. E m sipoze revanj a misye, misye pa gen dwa gen telefòn. Polis Nasyonal, dcpj, antre. Antre anndan an, ou sipoze pran Wesley, ou sipoze pran Yonyon, ou sipoze pran nèg sa yo tjou, ou sipoze pran yo, pran telefòn nan men yo. Pa kite telefòn nan men yo. E m regrèt sa menn, pran telefòn Shata, pran telefòn Ajis. Sa e prizonye ki kot yon yo m ap di nou la. E pran telefòn Bogi tou, pran telefòn Bout Janjan, pran telefòn tout nèg sa yo. Poun fè peyi bann ti sousou bann tu visye em mande nou tou poun revoke nèg ki nan ki nan prizon poun chaje nèg nan mòn poun mete ki pou yo pou yo pa zanmi yon yon si yon achte machin ba yo yon yon achte kay ba yo yon fon pakèt bagay ba yo yon yon fon pakèt byen ba yo. Nou pap fè sa. E m salye tout frè legliz yo, m salye tout frè vodouyizan yo, n ap fè peyi. Prezidan konn kijan w ap kanpe w tou sou palè a. E m ta renmen konnen prezidan sa a t moute a kiyès ki mete w? Ki anblèm ou gen nan men w? Ki paspò atè ou gen nan men w? Ki paspò anlè ou gen nan men w? A ki foto? Ki foto Bondye ba ou vin prezidan? E m gen presyon tout tan Bondye pa pranm met sou palè a se konsa prezidan ap mouri pase depi lèm fèt prezidan ap mouri sou palè nasyonal wa a te fèt wèm li pa la lamòl avouzòd babekyou avouzòd kòmandan m gen poum m gen poum m gen poum vin wè nou m gen poum vin chita pale avè nou poum fè nou konprann rèv la epa nan goumen epa nan batay Paske kriz ki la e pa yon kriz banditis, e pa yon kriz polisyè, e pa yon kriz filozòf, e pa yon kriz ni nèg ki li zetwal, e pa yon kriz nèg ki li, e pa yon kras kriz filozòf yo pa konn anyen nan sa k ap fèt la la a. E mwen menm Bondye pran antanke nèg sòt, antanke ti David, antanke nèg ki sot dèyè mouton e pou l vin sove pèp Izrayèl la. E m ap sove pèp Izrayèl la, m ap resove l, m ap resove l ankò, paske nou se nasyon de Juif, nou se nasyon Noe, Sèm, Kam, Jafe. E nou gen yon rèv, Babekyou ou se moun, Izo ou se moun, Ti Lapli ou se moun. Mesye imajine nou, nou konn grangou tou. Pandan m ap pale avè nou la, kenbe souf nou, kenbe souf nou, kenbe souf nou mesye. Kenbe souf non. Cheri pran radyo a mwen a tout telefon madanm mwen an. A tout telefon nan. Kenbe souf non. E m brale, m ap kite yon ti mizik pou n konprann lit la. Se pa nan goumen, se pa nan batay, se pa nan tire wòch. Son de kesyon de peyi n ap fè. Em ta renmen pou jounalis yo patajel patajel patajel lamò tande zo si lamò pat tande zo zo ta pral fizye lamò paske zo li menm li pa k chita anba pye palmis la li tal kanpe nan tèt palmis la el te gitan pale lamò lè lap desann lap desann a tout ti kras. Epem nan menm map avanse. M deja nan gè, fòk mwen batay. Epe m gntan gen san m pap repliye. Non afè repliye a m pa ladann. Non m pa ladann. Se peyi n ap fè. Ou konprann? Se peyi n ap fè. Se pou Sendomeng libere. Se pou Sendomeng libere. Paske na fè peyi. Na pale a peyi. Na kominike avèk peyi. Ayiti malad. Ayiti gen pwoblèm. Ayiti dezaktive. Non. Sa pa ka fèt. Lamòs ou pa t tande m t ap vini m t ap manje w. Si w pat tande m tap vini m tap manje w e m tap fè w konnen ou se pitit ou se pitit Dapouyout ou se pitit Silvya mwen m se pitit Ketly gon jan pou repanse bay yo. Yon konba! Yon konba! M vin chache pèp la mwen menm pou l al fè yon, w konprann, pou l al fè yon fèt nan dezè a pou Seyè a. E on prann fòm ale avè l. Fawon an te di nou, Moyiz, a ki prèv? Li te lage baton l atè, so l te tounen koulèv. Enben, mwen menm la a, lè m rive devan yon yon la a, m di l, E, m bezwen pèp mwen an, mwen, pou m al ba l manje nan dezè a, o Bondye, pou machin kouri nan peyi a, pou tout moun alèz. Li pa vle mwen, m ap lage baton m atè, l ap tounen koulèv. Lè n konnen n ap ka pèse m, nou pa t ka pèse m. Nou konnen n ap ka koupe tèt tout kò m se fè. A e mwen m se ti David mwen menm. Men ni. Meni. Gade pè le le pèp ayisyen nou pa bezwen pè non map avanse nou pa bezwen pè pou mwen di yo wi nèg sa yo nèg sa yo golyat yo e ti david mwen em pi piti pase yo vre wi m piti vre ti fòs mwen fèb vre men avèk avèk pouvra bondye nèg yo met lame bondye a an defi Nèg yo ap kidnape pèp Bondye a, Bondye pwoteste kont yo, ke l retire yon nèg menm jan avè yo nan kan pa yo a pou al goumen avè yo pou kan parèy yo, pou pou desantralize yo. E nèg sa yo li lè li tan, konprann, mwen menm m pa bezwen zam avèk epe m pou m mache a wòch pou m kase pou m kraze nèg sa yo. Pa gen de kou menm, leve kanpe pou n goumen nan. Mesye m p ap rekile, jamè rekile, jan m prale a m pral konsa. So m fè tout re m ap fè tout rezo sosyo konnen m. Epi m avanse sou nou. Epi m avanse sou nou. Pa gen. Yeah e e e e m prale M prale m kite nou la avèk ansyen chèf baz 400 mawozo a ki se zo e ki soti e e e ki ba lamò repons ki ki ki ba yonyon repons delibere pèp la lamò li menm dakò libere izo ti lapli 5 segond tout nèg chèf baz nan peyi a ann ba yon chans epi mwen menm m ap vin pale avè nou mwen menm. Gen anpil moun ki deja fè kòmantè wi la ki di ah zo genlè e Bondye k voyew pou nou wi tèt chaje antouka nap tann kisak pral pase paske zo li menm li dekrete la pèmanans li dekrete la gè fas ak mesye 400 mawozo yo pou mande yo pou parèt enpe pli konplezan anvè moun kap viv nan kwadèboukè moun kap fè ale retou nan kwadèboukè.